Ayibobo Ayibobo Ayibobo Ayibobo Map di ke Bondye beni lòt sa ki poko pratikan vodou yo menm lè yo se vodouyizan. Eben ankò. Nou te demare mach la sou kondisyon. Nou re-rantre l sou kondisyon la menm fason, menm jan, parèyman. Pwen mete, retire pwen mete pwen egal pwen e 3 pwen de sispansyon. Sa k fè m di 3 pwen de sispansyon? Non non gad bizango, gad bagay a, gad blengendeng, konvre, rejiman zobo, Gen lakou yo, oungan aple yo, oungan dòmi reveye manbo yo, oungan sokwe dande menmen fò yo, òganizasyon sosyal, tout lòt moun, sendika, laprès, legliz, tout moun nèt alawonnbadè ki te dakò avèk mach sa a. Mwen di nou Ayibobo, Awouchanago, Kwasenbo, lapè pou nou! Lapè pou nou! Sa nou di? M pa tande! Mwen li Grasa Mizèrikòd pou Ayiti, Otan pou Ayiti. Sonje, m redi ankò, m pa politisyen, m se Wa Vodou. M se gadyen lwa yo, m se gadyen lakou yo. M se moun ki nan tèt, k ap travay dekonsè a tout òganizasyon Vodou, tèlke KNVA, tout lòt yo pou delivre w ak zantray. Tout lòt òganizasyon ke m pa site la yo, mwen konnen m se gadyen yo. Se mwen k pou degaje m pou m fè tout sa m kapab pou nou rive kote nou dwe rive avèk vodou a. Nou gon pwoblèm nan peyi a. Nou gon pwoblèm lakay nou. Divizyon, moun ap mouri, pwoblèm politik, pwoblèm sosyal, pwoblèm ensekirite, pwoblèm tout kalte pwoblèm, ipokrizi pran tout pou yo. Enben la, jodi a, nou sòti, peyi a bloke. Kiyès ki bloke l? Jenn ti gason e jenn fanm pitit nou yo, fanmi nou yo, frè nou yo, sè nou yo. Èske se pwoblèm politik? Èske se pwoblèm sosyal? Èske se pwoblèm akonpayman? Èske se pwoblèm pa ka manje, pa ka bwè? Èske se pwoblèm edikasyon? Èske se pwoblèm sante? Ki pwoblèm li ye? Sa k pase? Èske yo pa konprann yo se moun? Èske y ap fè pou yo ka konprann yo se moun? Poukisa? Enben. Nou chèche, n ap chèche, n ap chèche, n ap chèche yon verite nou pèdi ki se lasajès, ki se pataj, ki se renmen moun ak moun, ki se men nan men. Nou pèdi verite sa a. Verite stabilite, sekirite, respè pou peyi nou, respè pou lanmò, pou lavi moun. Enben bon! Nou pèdi tout sa yo. Se sa n al chèche jodi a. N al chèche sekirite moun yo. N al chèche sante yo. N al chèche respè antanke moun a moun. N al mande lapè. E se pou sa mwen pran lari a. Mwen envite KNVA. Mwen envite tout lòt enstans. Majistra Yvon Jérôme, lè m envite l, li di, Monchè, se pou bagay konsa ou envite m, m pa gen pwoblèm. M envite majistra Jude Edouard Pierre. menm si l anpeche l pa la, li di m pa gen pwoblèm. M evite tout lòt yon seri de moun, yo di m pa gen pwoblèm. M evite legliz, tout kouch sosyal la nèt, yo di m pa gen pwoblèm, òganizasyon sosyal yo, yo di m pa gen pwoblèm. Enben mwen te fè envitasyon avèk yo menm, yo te dakò e efektivman nou fè mach la, nou sòti kè kontan e nou rantre kè kontan pou n mande lapè, gras a mizèrikòd, otan, sekirite, sekirite e. M ta ka di jistis pou gwo, jistis pou piti tou. Jistis pou piti, jistis pou gwo, jistis pou tout moun. Mezanmi, Okap, sa k pase Okap la, mezanmi m di tout fanmi sa yo kòdoleyans. Moun ki mouri yo, bon ala da pou nou. Enben, lavi pa fini. Fò n kontinye fè batay la. Fò n kontinye fè batay la. Lepèp kote w ye a, vodou a di otan. Leta. Tout moun nèt alawonn ba de entènasyonal, anben nou la, nou tout ka travay ansanm, nou tout se moun, ke w te nwa, ke w te wouj, ke w te milat, sektè prive, sektè politik, ann met ansanm pou n wè kòman nou ka mete lapè nan peyi nou, nou ka mete sekirite. Mwen di ti mesye geto yo, enben frè m, si n se vodouyizan, si n renmen kilti, si n renmen peyi nou, si n renmen tèt nou avèk fanmi nou, madanm nou, pitit nou, ti kanmarad nou, vwazen nou yo, Enben, ouvri pasaj la. Fè tout lemondantye wè nou te tande sa Wa Vodou a di a, nou dakò, nou se Ginen, nou se Ginen, nou se Ginen. Sa nou di? Nou se Ginen, nou se Ginen, nou se Ginen. Enben, si nou se Ginen, an nou fè lapè. Si nou se Ginen, Ann chanje fizi n zèpòl. Si nou se Ginen, ann di grasa mizèrikòd pou tèt nou, pou peyi a, pou nou. Paske ou nou menm tou podyab. Nou bezwen sekirite kote nou ye a. Paske nou bezwen lib tou. Nou bezwen alèz. Kèlkeswa son antant alamyab Leta oubyen gouvènman fè avè nou, kèlkeswa sa yo pral fè avèk nou an, m pa bezwen konnen l. Mwen m pa ta renmen nou kontinye mouri. M pa ta renmen nou a kontinye petèt swa pral nan Leta oubyen pral nan prizon. M ta renmen pito. Nou fè yon mea culpa a Ginen an, a Vodou an, a lwa yo, a tèt nou, avèk popilasyon an, epi nou di bon, se ras eta, ebyen n ap mete lapè nan peyi nou pou n pa pote chay peyi a sou do nou, pou yo pa antrave nou, paske nou gen dwa inosan epi yo rann nou pou koupab, nou gen dwa inosan Epi yo fè sanblan se nou koupab, poutan se yo petèt ki fè nou koupab, se yo petèt ki mete nou nan sitiyasyon an. Enben, Wa Vodou a di nou, Ayibobo, Awochanago, gras pou ou, gras pou mwen, gras pou lòt, gras pou pitit nou, gras pou fanmi, gras pou Matisan, Twazyèm, Vilaj, tout kote nèt, 400 Mawozo, Bèlè, Site Solèy, Gran Ravin, Ti Bwa, tout kote nèt. An avan! Jwèt pou nou, sa se Wa Vodou an ki pale avè nou, ki se fanmi nou, ki se kolaboratè ayisyen parèy nou, ki renmen nou, ki renmen nou, ki renmen Vodou an, ki renmen tout moun ansanm, san distenksyon. Paske mwen se yon Wa Vodou ki nan mitan. Lè w nan mitan, ou se yon poto mitan, tout moun oblije frape pòt ou, e w oblije ouvè pou tout moun, e w oblije pwoteje tout moun, ou oblije renmen tout moun. Si yo pa renmen w sa yo menm, men ou dwe renmen yo. Ke yo di yo bon, Egal nou ka kontinye nap tann repons mesye geto yo e kisa yap di yo menm nan laprès, kisa yap bay kòm repons kòm moun a moun.